Komisè Richemond nan Okay depoze lapat sou oungan sa w ap gade la a. Nan jou pase yo, li touye 7 chen, li rache kè chen yo e jete kadav chen sa yo nan 7 kafou pèp ayisyen. Lè komisè a poze gangan kesyon, kisa chyen yo te gen ansanm avè w, poukisa ou tiye yo, poukisa ou rache kè yo e kadav yo simen nan tout komin nan, sa k pase? Medam, matmwazèl e mesye, repons oungan an ta pral bay komisè Richemon, mezanmi, fè tout moun etone, rale chèz ou, ou pral tande. Prezidan Putin lage piyay! Nan jou k ap vini yo la a, Ayisyen ansanm avèk divès lòt nasyon ki nan Karayib la pral gen chans rantre nan peyi Lawisi san viza. Kòman pwosesis yo ye? Ou menm ki renmen Prezidan Putin, ou menm ki vle al vizite Lawisi, rale chèz ou non, m pral ba ou limyè. Doktè Claude Joseph ankò yon lòt fwa frape. Jounen jodi a ki se jounen entènasyonal dwa fanm, pati politik ede òganize divès aktivite nan divès departeman nan peyi Dayiti. Aktivite sa yo ki batize Mouvman Fanm Ede. Fanm se pa yon bale ki apiye nan yon mi Fanm se pa yon rido ki panche nan yon pòt Fanm se pa yon kabann ki abiye san sòti Men fanm se poto mitan lavi a Fanm se poto mitan lavi a Mwen envite w rale chèz ou chita Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa sou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pouw pa rate okenn videyo. zanmi pa ou fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten. Kont sa ki se te, Bounda papa m fè venn venn. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se palmis. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Kaptenn anba kabann. Kaptenn anba kabann, pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Jan ke m te anonse w nan jou pase yo medam matmwazèl e mesye, moun Okay te leve yo sou chòk. 7 chen nan 7 kafou, kisa sa vle di? Moun yo di kèt, sa k ap pase konsa? e lè yo rapwoche bò kote chen yo, sa ki ta pral etone yo, yo jwenn ke chen sa yo rache. Men, son sakrifis! Eske yo ap vann ògàn chen? Moun yo te twouble, yo ap poze yon pakèt kestyon. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, Komisè Richemond antanke otorite nan jiridiksyon an ta pral mete pye l atè, mennen envestigasyon pou konnen ki sa k pase paske anpil moun vin kote l pou di l, komisè gon sitiyasyon k ap devlope la a, fò w konn sa k pase wi paske moun yo pa ka dòmi epi yo jwenn 7 chen e nan 7 kafou, kèske sa vle di fò n konnen ki sa k pase ansanm avèk chen sa yo. Ebyen medam matmwazèl e mesye komisè Richmon arive depoze lapat sou yon oungan. Oungan sila a ki touye 7 chen yo, ki rache kè 7 chen yo e jete kadav yo nan 7 kalfou. Poze gangan kesyon poukisa ou fè yon aksyon konsa? Ki kote ou jwenn chen sa yo? Kisa chen yo fè ou? Kè sa yo ou rache a se poukisa? Kote w mete yo? Ki kote w te fè sakrifis? Moun ta pral sezi lè gangan an t ap reponn Komisè Richemond. Medam, matmwazèl e mesye, mwen envite w tande ansanm avè m. An ale mèt la, sere body chen w lan poukisa w fè l, poukisa w tiye chen yo? Bon, e chèf mwen menm? Vini mèt la! Kote w prale? An ale non! Travay la se pou yon maladi li ye. Maladi? Wi. Kòman maladi a rele? Kèt. Esen m ka gad nan kaye. An, ou pa konn non l? Non, m pa konn. Ok, konbyen chyen ou touye? E 7 chen. 7 chen? Wi. M tande yo di konbyen pil chen, konbyen se si konbyen 7 chen. Kote menm chen sa yo te ye a? Gen 2 la lanje pou mwen, gen 2 la lanje pou Manadji a, epi lòt 3 wè ki kote kenbe yo. Men sa va rezète de mwen sa soti de mèt Manadji a. Kote lòt moun yo ki te nan touye chen yo? E mwen kou gan se misye k avè m. Apre sa pa gen lòt moun ankò. Mwen kèske ba w dwa tiye bèt yo mèt la? Ou fè seremoni, ou pran kè yo, ou fann vant yo, ou mete tout popilasyon Okay la nan latoumant avèk 7 chen ou plase nan 7 kafou ki nan vil la. Ou di m kèske ban m dwa? Wi. Kenbe bon dou chef Roby. Nan misik la m panse ke tout moun konnen misik la kisa l di. Donk mwen menm jiska prezan m pat janm okouran ke si se se la m mèt li moun chè a la Guichard tou non. Pase lè ou fin fè travay la pou moun nan. Ki bò te fè seremoni sa a pou te touye chen yo? Se la ou touye chen yo? Wi. Plis plis se la mwen di ou. Mwen menm, m se timoun vil okay, m se nèg okay natif natal. Vwala, frè e sè byeneme, ou t ap tande deklarasyon gangan an. Sèt chen sa yo ki te mouri, Popilasyon an rejwenn kadav chen yo san kè. Se yon travay li fè ansanm ak yo. Se yon maladi li t ap trete. Kiyès ki ba li dwa pou l tiye chen? I don't know. De tout fason, li fè remèd ansanm avèk chen yo pou yon moun. Epi kounya la, lè moun sa geri, moun sa pral anraje pase l gen 7 nanm chen sou li. Heh! Ala traka pou lave kay tè, le vodou. Frè se sè byen eme li enpòtan tou pou nou touche pwen sa. Souvan gen anpil moun ki di konsa, vodou se kilti nou, vodou se relijyon nou, vodou se fyète nou, pa gen pwoblèm. Men, tande m byen, si vodou se relijyon, si vodou se fyète m, si vodou se kilti m, si vodou se libète, e byen, yon vodou kon sa pa ka anpeche de jèn kolabore. Vodou a anpeche kòmsi de jèn, de etidyan yo kolabore. Yon vodou ki anpeche de biznis fonksyone nan menm katye. Nou gen yon vodou ki anpeche moun mache nan nwit. Pase si m mache nan nwit, m ap pran kout lè. Vodou ki anpeche 2 biznis fonksyone nan menm zòn nan, sak pase ebyen depi biznis ou an ap mache, fò m al fè ti maflanga pou ou, fò m met kout poud pou ou pou m touye w pou se sèl mwen k rete, atò se sak kilti a. Si nan pwomot vodou se kilti, kilti m ankò pa ka ap fè m pè. Si map promot vodou se libète ebyen yon vodou konsa m paka tande yo ap pran nanm lòt la met nan boutèy. Si map promot vodou se relijyon ebyen paka genyen 2 jèn ki nan klas youn pi fò pase lòt epi lòt la paka ede lòt la, lòt la paka fè lòt la konfyans sak pase ebyen l pè pou l pa pran liv li pou l al kaye gangan pou l al fè l bagay ki mal. Se sak kilti a. Non, mwen panse li enpòtan pou ke moun ki nan Vodou yo, moun ki se vrè Oungan, vrè Manbo yo, pou nou striktire Vodou. Pase ke, gon seri de malfèktè ansanm avèk malveyan ki kache nan Vodou pandan yo ap di Vodou se kilti epi yo itilize l pou fè moun mal. Menm jan tou nan legliz, gon seri de pastè, gon seri de dam misyonè k ap preche Jezi, Jezi epi yo ap vyole ti jenn fanm, yo ap zonbifye moun. Yo rale dra levanjil la kouvri sou yo, men se malfektè yo ye tou, malfektè se pa sèlman nan vodou, gen malfektè nan levanjil tou. Èske w konprann pèp ayisyen? Si n ap di vodou se kilti, m pa ka pè yon vodouyizan, m pa ka pè yon oungan, m pa ka pè yon manbo. M pa ka rete nan yon zòn, m pè bay manbo a lanmen, m pè bay pitit manbo a lanmen, bon se kilti l ye. Kilti pa gen, pa de kesyon de mwen menm m p ap fè tèl bagay ou pa fè tèl bagay non. Depi se kilti ebyen fò vann kilti a. A e sak pou, men li pa ka kilti m epi m pè yon moun ki manbo. Sa ki kilti m nan fè ke gen de moun m pa ka twò kole ansanm avè yo. Sa m ap vann kòm kilti m nan li fè m pè. Sa m ap vann kòm kilti m nan li anpeche de biznis fonksyone. Sa m ap vann kòm kilti m nan ebyen se li menm ankò. ki fè gon pakèt moun nan vil pwovens yo pa ka rantre nan pòtoprens, gon pakèt ki nan pòtoprens ki pa ka pase pou al achte an pwovens vin vann nan pòtoprens paske gang tout kote gon malfèktè kap ba yo pwen pou fè kisa silvouplè? Se pou ba yo pwen pou kapab pa pran bal pou pètibe pou destabilize. Non pèp ayisyen se pa pou san rezon nan jou pase yo m te di m bezwen ougan. M bezwen oungan ki pou fè yon sakrifis, ki pou fè yon seremoni dèyè Ayisyen. Donk, yon vodou ou tande lòt la leve, li pa konn anyen, li pa konn a nan fèy malanga, l al pran premye l senatè, l al pran premye l depite, l al pran premye l prezidan, epi pa gen anyen k ap fèt. Non, li enpòtan, mesyedam ki nan vodou, pou nou restriktire vodou a. Gon seri de pwen nap bay yon seri de moun ki pral fè peyi a mal fò nou pa ba yo pwen an. An nou pa fè leson pou moun sa yo pase si nap di se kilti, kilti a paka fè moun pè. Depi ou di lòt la entèl se gangan, mezanmi pitit se dyab. Sak pase se paske mal la repete twòp. Nou tande sa te touye sa, sa te bay lòt pwazon, sa te bay lòt kout poud, se toujou sa yo ki repete. Vodou a pa ka fè m pè. Li pa ka ap fè m pè si m ap di l se kilti, si m ap di l se libète, si m ap di l se relijyon. Li pa ka fè m pè si m ap di ke li se libète, li se fyète. E tandiske nou de nou youn pa ka kole ak lòt. M pa ka fè w konfyans pase w ap ban m pwazon. Ou ka met poud pou mwen, ou ka avèg mwen, ou ka pran nan mwen, ou ka fè tout vye bagay. e sak vodou a e sak kilti a e sak libète a non nou pa kab vann vodou antanke relijyon nou pa kab vann vodou antanke libète nou pa kab vann vodou antanke kilti epi chaje malfektè ak malveyan ki kache dè vodou kap fè betiz menm jan pa bòrisit nou souvan denonse. Pastè visye ki pran fidèl kap fè yo fè makak zonbifye yo paske n konnen legliz nan peyi dayiti pèp ayisyen yo pa janm ankouraje fidèl yo fòk nou plante latè pou n manje men tout se ay se ouy ouy ouy nan syèl nou prale way se ou ou ou ou. Nan syèl nou prale, imilyasyon yo gen pou l fini yon jou, e nan syèl nou prale, tribilasyon, mizè, kalamite, yo pral fini, Jezi apre tout, men ou sou tè a fò w plante latè, ou sou tè a fò w kontinye plante latè, fò w kontinye plante pyebwa. Konbyen lekòl yo fè, konbyen lopital ki konstwi, men chak dimanch, pastè ap ranmase ofrann, men ki kote l pral avè yo? Fòl fè ofrann gra pou lal fè kisa? Epi pitit ou pa ka al lekòl pitit ou nan gang epi nan pral pran pran kay gangan nou gen madichon donk lòt la pa ka ap vann ou an jezi epi se sa kap pase epi peyi a se nan eta sa ou vin gon pakèt kretyen parese visye souflantchou yon pakèt kretyen mantalite krab Visye pase yo pa gen. Yo toujou ap ret tann lamann Bondye va e voye kòbo a nan mezon mwen. Tout jounen y ap chante Bondye va vo e kòbo a nan mezon mwen. Bondye va vo e kòbo a nan mezon mwen. Menm si lapli E bon nonm ki te kouche yon kote e li t ap travay. E se nan travay li yo kouri dèyè l paske yo te dè tiye l, l al kache. Si l pa t ap travay, kot yo t ap, Arab t ap janm kouri dèyè l? Akab t ap janm kouri dèyè l? Non monchè, jamè. Yo pa t ap janm kouri dèyè l. Se paske l te gen yon travay li t ap fè. Men lè wap rele Bondye pral voye kòb ou, ou rete wap grate senti nan w peye epi Bondye pral voye kòb ou, ki kòb? Ki kòb? Hein? Ou genyen on pastè ki la sèlman sak enterese l se pote lajan vini. Men kou menm ou bezwen lajan l di w lapriyè tandiske kou l bezwen lajan l pa lapriyè non, li di w m bezwen fon ofrand gra. Epi, lòt branch lan li menm, yo ap di w vodou se kilti, epi yon bagay k ap fè w pè. Depi ou pa pou met pye w deyò nan nuit, ou te ka di w ap gade lèzetwal, lèzastre, etsetera. Ou ta byen renmen soti ale nan yon seri zòn an pwovens, etsetera, gade nou ap fè touris lokal, yo ap ba w kout lè. rejiman ou pè yo ka monte ou avè di tout bagay nèt se mal oh e sak kilti a gon seri de malfektè ansanm avèk malveyan ki kache nan vodou anvan nou di vodou se kilti li enpòtan poun striktire vodou anvan nou di l se libète l se fyète li enpòtan poun striktire l pasem pa kab vann yon bagay antanke kilti m epi lap fèm pè sa pa fè sans. Depim wè moun ki nan vodou a kèm sote. M anvi kache m pa anvi kole avèl, sa sa vle di? Tandiske sa ayisyen l ye? Sak pase ebyen gon pakèt moun se mal yap fè. Ebyen li enpòtan malveyan sa yo pou n mete yo yon kote. Malveyan sa yo, malfèktè sa yo mete yon kote. De menm nan legliz tou, gon seri de malveyan, malfèktè fò n mare yo n mete yon kote. k ap zonbifye, k ap kouche pitit moun maten, midi, swa sou pretèks yo ap retire movèzespri. Mande m ki movèzespri je ne sais pas. E defwa w konn tande yon pastè k ap site non lwa. M di kèt mesye, misye genlè s on bon oungan men ki pèdi vokasyon li. Tu comprends? Antouka, ann kite dosye sa la pou l pa fè zen. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse w, Prezidan Putin, bò kote pa l, ap prepare la a divès akò vwayaj san viza, ak Ayiti avèk divès lòt peyi nan Karayib la, ebyen, ap prè la nan jou k ap vini yo la. Genyen vis minis afè etranje Federasyon Risi a, li fè konnen La Risi ap prepare divès akò entègouvènemanto, vwayaj san viza nan divès peyi nan Karayib la, pami yo peyi Dayiti. Donk, medam, matmwazèl e mesye, La Risi ap toujou kenbe pwosesis viza pou divès peyi, byenke l ap eseye senplifye pwosesis la, m ap fè ou konnen, Depi debi envazyon Ikrèn par Larisi sa genyen yon lane, genyen divès milye moun ki mouri. Yo ale vèr Lachin, yo ale an End, e non sèlman sa tou, yo ale nan kontinan Afrik la, yo ap eseye tabli yon lyen ki etwat. Tandiske, Japon, Inyon Ewopeyèn, Lèzetazini Damerik kondane evazyon Ris e bay anpil sanksyon. End toujou gade pozisyon nöt li pandan li refize blame Larisi pandan l ogmante acha gaz li Larisi. Donk, frèzesè byeneme, s on kesyon de enterè k ap defann nan lemond. Frèzesè byeneme, jounen jodi a se. jounen entènasyonal dwa fanm alelouya gen Bondye yes pou mwen pèp ayisyen mwen pa anvi di mwen se yon fanm men pito kesyon mwen anvi poze se ki fanm ou ye ki vi wap mennen ki pi piti ak pi gran anvi ou ki kote ou deside ale ki objektif ou. Genyen pati politik ede depi yon bèl bout tan k ap fè yon travay ekstraòdinè nan divès komin ak depatman nan peyi Dayiti. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen depi divès jou, ede lanse yon kanpay pou ke fanm yo kapab entegre tout bon vre nan politik andedan peyi a. Donk, Jounen jodi 8 mas la, divès pwogram te òganize nan divès depatman nan peyi a, an nou montre w kòman medam yo t ap chante Fanm se pa yon bale ki apiye nan yon kwen, Fanm se poto mitan lavi a, e non sèlman sa tou, Fanm se wozo, o wi se wozo nou ye. Depatman Nòdwès, Depatman Lwès ansanm avèk divès lòt zòn ankò. Donk nou swete ede bon travay e kontinye frape, kontinye batay pou ke fanm yo kapab entegre tout bon vre andedan politik peyi a. Frè se sè byeneme, ensolit nou pou jounen jodi a, fanm yo ap entegre tout kote, kouzin marye. Mezanmi! Pou sa kouzin fè nan maryaj la? Non kouzin son chanpyon. He! Humm! Yo te di w pa pran nèg la, w son chanpyon kouzin. Ahh ou travay. Frè se sè ann gade videyo sa. Ann gade ansanm se ekstrèmeman enpòtan. Ok! Alelouya Mwen beni lèm deyò a mwen beni lèm nan vil la nenpòt sezon mwen son chanpyon alelouya non kouzin ah tu es une championne ma chérie ou pran nèg la ah ou pranl ouvè kòw bébé ou pranl ou pranl chérie hehey kat kanpe kouzin mesye ou jè ou di kouzin lèd oh nèg ah an a boule ou chanpyon ou chanpyon chérie pou danse pou ponpe alelouya. Alelouya ou sou chanpyon beni deyò benando eh wap sot avèl la cheri bagy ou deyò lakay ou l prale nan janm ou pral domi hahahaha eh nou lèm ap marye poum pa danse konsa ay menm ayibobo map tann dan legliz la mwen. Hahahaha ala traka pou lave kay tè nan peyi sila i love my country people medam matmwazèl e mesye ebyen jounen jodi a ki se jounen entènasyonal dwa fanm ebyen fòm diw ayiti 109 òganize yon aktivite ak plis pase 200 fanm pou fè yo konnen ke yo pa la pou ret nan kay sèlman. yo gen lòt kote yo kapab ale, yo ka travay, etc. Yo fè yo konnen dwa yo, genyen bèl pwogram ki te òganize. Pou plis detay, ann tande deklarasyon kèk responsab e gade kòman anbyans lan te ye, medam, matmwazèl, e mesye. Fanm yo ki la, menm ke ou pa wè nou tout la yon sèl kou, men depi ou wè m prezante fanm ki la. So se yon gran plezi pou mwen jodi a pou m kapab gade tout fanm yo la ansanm avèk nou, pou m kapab gade lajwa ki gen nan kè yo, kòman yo kontan ke jodi a se fèt yo e ke yo yo apresye mouvman ke Ayiti 109 ap fè a. Bon se prèske nan tout mond lan yo pa. Yo pa respekte fanm, yo twouve gason avèk fanm se 2 bagay ki diferan, yo pa respekte dwa ke fanm yo genyen an, gason toujou santi yo siperyè ansanm avèk fanm yo. Donk pou mwen menm, m ta vle ke pou mesye yo pa gade medam yo sèlman nan kay pou yo fè travay, pou yo fè manje, paske nou menm tou nou gen vizyon pa nou, nou gen rèv pa nou. Donk se yon onè pou mwen jodi a m kapab fè medam yo raple yo ke yo se fanm menm yo se alò yo se yon moun menm jan avèk tout moun e ke yo gen yo gen plas yo nan sosyete a yo pa bezwen pè lè ke yo gen yon bagay yo sipoze pale e si yo ta sibi de yon bagay yo pa bezwen pè pou yo kapab pataje sa avèk lòt moun pou yo mete tèt yo ansanm pou yo kapab avanse bon m pa vrèman gen yon pwoblèm ke m ap andire non sèlman. Si byen ke ou se gason, ou konn kijan mesye yo ap trete fanm yo deyò. M pa bezwen ap fè, ap fè, ap elarji sijè a, men nou konnen gason yo pa respekte fanm de no jou. Sèlman, m gen pwòch mwen ki sibi de sa men menm m pako sibi. E sa touche m le fè ke m konnen gen moun ki sibi de sa. Jounen jodi a se 8 mas se fèt fanm sou dwa fanm e ke nou konnen fanm yo meprize anpil nan peyi a. Nou oblije respekte jou sa a pou nou fè vwa nou pase atravè tout peyi a pou di ke fanm yo toujou la, yo egziste e nou stil toujou manbràn peyi a, nou stil toujou motè peyi a. Alò nou mande pou leta. ki konsène yo pou yo voye je yo sou fanm yo paske fanm yo rete meprize twòp. Se pa jounen jodi a nou manke plas nan sosyete a, nou manke plas nan sosyete a depi toutan ke fanm yo toujou rete anba men jounen jodi a fanm yo di non fòk fanm ladan l. Nou di non fok fanm ladann e depi fanm ladann nou konnen pagay pap mache byen tout bagay ap ok leta ke antrepriz prive yo yo tout toujou neglije de fanm poutan se fanm ki toujou bay rezilta alò jwen jodia pou chak 8 nap rele nap plenyen poko janm gon 8 vrèman ki pase pou yo pran konsyans pou yo di atò nou atò nou pap. Rekòmanse nan tout sa nou te konn fè pou nou imilye fanm, pou nou meprize fanm. Men se yon jou kanmenm pou sa chanje. Avèk avèk Ayiti 109, avèk prezidan Reginald Chevalier ki gen pou parèt nan tèt peyi an, jounen jodi a nou kwè ke tout fanm ap ladan l. Fanm se pa yon bale. Ki apiye nan yon kwen Fanm se pa yon rido Ki panche nan yon pòt Men fanm se pa yon kabann Ki abiye san soti Men fanm se poto mitan lavi a Oh wi fanm se poto mitan lavi a Yon kay san fanm kòman l fè a Nou gen dwa pou n travay Nou gen dwa patisipe nan tout aktivite k ap fèt nan yon peyi paske Si desizyon ap pran nan yon tèt yon peyi se sèlman gason pa gen fanm, ebyen w mèt konnen peyi sa a sou wout pou l disparèt. E w kapab wè nan peyi Dayiti, fanm pa vrèman patisipe nan aktivite politik. Li enpòtan medam pou nou leve pye nou. Piske yon manman toujou konnen kantite manje pou l mete nan dife. Kantite manje kab plen vant chak pitit. li konn kòman pou l separe l. E si gen yon vizitè ki vini l konn kòman pou l kase l pou l bay moun sa moso manje. De mèm, si fanm yo entegre yo nan tout aktivite politik nan peyi a, ebyen frèzesè byeneme, m rete kwè gato a k ap separe a tout pitit pèp la, tout pitit Ayiti ap kapab jwenn ladan. Medam, matmwazèl, se mesye gen responsab sant dakèy nan komin kafou ki te akonpanye ansanm avèk plizyè timoun ki te devan sant lan reyalize yon siting yon fason pou kapab montre move tretman timoun yo ap sibi depi yon bon bout tan se raman leta ayisyen pase lagon ti bagay pou yo kapab manje pou plis detay frèzesè byeneme Ann tande revandikasyon kèk responsab. Kap viv jodi a, kap pase nan sant dakèy la, se wont. E son sitiyasyon nap viv depi 2021 a no jou. Ke leta ayisyen pa anpre responsablite ni anvè timoun yo, ni anvè granmoun yo. Kisa n tap di pou responsablite? pa bay timoun yo manje, pa voye timoun yo lekòl. Aktyèlman nou gen de jèn ki nan klas tèminal, nou gen jèn ki nan klas avanse, ki nan klas segond, jiska prezan yo poko ka al lekòl. Leta pa bay manje. E kòm m te di nou depi 2021 anojou, chak fwa leta ba w manje, li ba w manje a pou 10 jou, pou 15 jou. Apre 15 jou manje a fini, se debouye w. Se gras a sipò legliz, a de moun de bòn volonte ki ki ban n sipò. Lè moun fè yon bagay, yon mobil medikal pou timoun yo, se moun deyò k fè l. Moun al jwenn ti zikini yo k fè l. E chak fwa gen yon pwoblèm se moun sa yo mobil ap rele. Mobil ap rele lòt bò, rele tout moun. Nou mande pou leta eseye pran responsablite l anvè timoun sa yo. Timoun yo pa kondane. Si yo kondane, yo mèt vin di m sa. Yo pa kondane. Si yo nan prizon, di yo nan prizon. Wi, se IBEST, Brigade des mineurs. Mizè a jistis mete sou mizè w la. Men yo gen dwa. Menm jan tout moun gen dwa. Timoun sa yo gen dwa. E m k ap di w, jodi a si nèg la ka minis, li ka direktè, li te pase nan sal la tou. Non pou ki sa lè ak timoun ap viv la. Konprann? Paske moun yo pa pran reskonsabilite yo. Lage m nan prevechi. Yè. Gen de semèn, se pate, moso pate n ap bay timoun yo, achte pen. Yè se yon gwoup òganizasyon m rele ki pote 3 jage pen ban mwen avèk yon ti sik m bay timoun yo. Èske n kab di li reyèl? Timoun sa yo se imen yo ye, yo pa prizonye, yo pa kondane. E menm lè yon moun nan kondane, ou dwe l manje. Ou dwe swen medikal. Gad eta sini yo tou sal, pye atè. Menm gad eta pa bay. Menm bidjè nou pa gen nan sant lan pou nou fonksyone. Konprann? Pa peye anplwaye yo. Ki sou 5 lan san salè. Konprann? Nou mande otorite komin Kafou yo, antreprenè yo, moun k ap brase lajan nan komin Kafou yo, ann pran responsablite yo. Jodi a si gen delekans, se paske gen yon mepri de moun ki fèb yo. Mwen mande tout moun pou ouvri je yo. Ann pran responsablite nou. Ou ta pral pou etazini ki te ban nou sipò an janvye nou vann pen an men nou pa rive plis ke sa fè 2 mwa li pa bay timoun yo manje kòb sa oblije pase nou ta dwe alimante boulanje a an pwodui alimantè nou oblije pa ka fèl ankò nou oblije fèmen boulanje a poukisa paske gon mepri m voye imaj sa yo ba leta m rele tout moun yo sa yo gen yon fòm de mepri moun yo pa pran konsyans moun nan tout sosyete moun pa pran konsyans moun ou pa sosyete. Se yon plèzi pou nou kapab salye laprès an jeneral k ap fè yon bon travay nan komin nan. Revandikasyon nou maten an se anvè timoun yo. Timoun sa yo ki lage, ki pa gen manman, se son dè zòfelen ki la a depi konbyen tan. Maten an n ap voye yon siyal klè bay Premye Minis Ariel Henry pou n mande l kisa l ap fè ak timoun yo e l konnen pwoblèm Sannda kè la byen. Paske li te minis afè sosyal, li pase nan ministè a, li konnen pwoblèm sant lan. Li konn vin la, li konnen pwoblèm sant lan. Nou voye yon mesaj ba li klè maten an, minis Ariel Henry, minis afè sosyal la. Maten an nou voye yon sinyal ba li klè pou nou mande li, kisa l ap fè avèk timoun yo? Eske se fèmen l fèmen sant lan? Si l fèmen santan kisa lap fè avèk timoun yo maten an? Konbyen tan nou gen nap andire sitiyasyon sa a? Bon depi 2021 nap andire pwoblèm sa a. Timoun, anplwaye pa ka touse, yon pakèt anplwaye gen ki gen 15 an la, gen ki gen 20 an, yo pa janm peye yo depi 4 an, yo pa janm peye yo, yo pa janm anplwaye yo. Alò nap mande jistis pou timoun sa yo. Alò timoun jodi, granmoun demen. Paske yo paka pran pwoblèm sant la pou yo elaji li avèk lòt pwoblèm sant yo, paske n ap fè travay espesyal. Nou menm sant Dakar n ap fè travay espesyal avèk timoun yo, avèk timoun yo, paske timoun sa yo, yo pa gen ni manman, yo pa gen ni papa. Se Leta ki manman yo, se Leta ki papa yo. N ap mande Minis Ariel Henry pou l pran responsabilite l anvè timoun sant Dakar yo. Ki la yo yap konsève men m konnen o non de jezi sa ki la yo yo pap soti bandi pou vin bloke peyi a pase kounya la lè zanplwaye leta pa touche ankò lontan te gen anplwaye leta lè yo te konn di wap travay nan leta yo te konn di se bon kote wap travay men kounya la sote son de vòlè men timoun yo grangou ap tiye yo men gad eta youn men gad eta youn mezanmi. Map rele aba! Aba jistis pou sant dakèy de kafou, pou tout timoun yo, gade sa yo, yo mèg, hein! Yap jere yo, yo dòmi san manje, leta pa pwan swen yo, menm nou menm anplwaye, si se pa 5 goud nap achte yon grenn pen mete nan men yo, grenn pen yo pa menm ka fè anyen pou yo, gad yè la mezanmi, yo dòmi konsa! Chak moun ki te konn ba yo yo, yo bouke, si yo pa genyen, sa pou yo fè? La nou rele moun kap dirije kafou a, san ke san de depite Bovil, li nan komin nan, menm la pa depite ankò, men poko gen eleksyon, ou toujou la, men sant dakèy se sou kont ou, avèk majistra Jide dwa pran responsablite nou nan kafou. Map mande jistis pou sant dakèy Nou bouke sant dakèy lontan se pa lit la jodi an la gade gade yon bèl enstitisyon pou moun kap dirije komin nan kafou yo maltrete sant dakèy yo maltrete timoun yo menm nou menm anplwaye a nap travay avèk timoun yo Yo dwe nou 4 ans pa janm peye nou on goud on sèl bagay map mande gen bondye san san nou pa vle a jwèt la ti moun sa yo nap jere pou kò gang pou kò bandi men yo pap sòti bandi ankò paske se sak fini avèk peyi a elè bandi on sèl bagay. Jistis pou sant dakèy de kafou jounen jodi a. Nou bouke, timoun yo bouke rete grangou. Gad eta yo, yo pi atè, yo pa gen manje, yo pa al lekòl, e lè fini lajan peyi a ap gaspiye. Vwala, medam, matmwazèl e mesye ou kapab konprann, bay yo bay kè sote, tristès e menm fè dlo anvi koule nan je ou. E kite m di w yon bagay, jounen jodi a, anpil nan nou ka pale de bandi, men si nou pa jere ti piti sa yo, e demen maten kòman bagay la ap ye? Si nou pa frennen sa a, si sa yo nou pa pran swen yo, E demen maten ki gang nou pral genyen? Ki sa nou pral genyen? Paske se ti moun sa yo souvan ki te nan la rue, k ap dòmi nan la rue, ki vin grandi. Kòm nou te toujou meprize yo, jounen jodi a m pa konnen si w fè remak sa. Majorite nèg ou konn wè sou wout kafou ayewopò, majorite kokorat ou konn wè sou wout dèlma k ap siye machin ou pa prèske wè yo ankò. Ou pa preske wè yo ankò, ou pa mande ki kote yo fè? Epi se gwoup gang wi ki rekrite tout epi sa w tande a k ap bay pwoblèm jounen jodi a. Pa gen pwoblèm, mennen operasyon, mande entèvansyon militè pou touye bandi sa yo k la ke nou fin bay zam. E ti piti sa yo, ki sa nou, ki plan nou gen pou yo, ki sa nou deside fè ak yo? Si nou pa voye yo lekòl, nou pa ba yo manje, nou pa pran swen yo. Demen maten, ki sa yo pral tounen ankò? Si moun ki nan katye popilè yo, nou pa drese yo, nou pa pran swen yo, pou di fanm pa sipoze fè twa kat pitit si ou pa ka okipe l. Ou fè youn ou kapab okipe, ou fè de ou pa ka okipe dezyèm nan, ebyen l pou leta. Pou nou frennen sa, ebyen ki mòd de sosyete, ki mòd de peyi nou espere? Si sa yo nou paka ba yo manje, e se pa lajan k pa genyen. N ap bwote lajan nan peyi al achte gwo kay aletranje epi sa w tande a krap Kanada sezi l, Lèzetazini sezi l paske w ap finanse gang. Se tris w ap gade mezanmi yon peyi chaje dirijan epi w ap kontwole kòt timoun. Nou just pran yo lage yo yon kote e demen si Dye ve kisa yo pral devni? Nou dwe panse nap la etènèlman non. Menm si nou gen 600, 700 polisye kanpe bò kote nou kap sekirize nou men ou mèt poze w wap mouri kanmenm. Si timoun se lespwa pou demen e sa yo kisa nou di pou yo? Sa nou fè pou yo? Eske nou ankadre yo? Detui sa ki la jodi an, e yo menm ki sa nou di, ki koman nou prepare pou demen yo pa vin ranplase sa ki gen, ki deja nan gang yo? Koman nap drese yo si nou pa deside pran swen yo? Nou mete yon kote pi, voup yo lage nan la rue a anko epi menm kout bwa, kom se sa nou vle. Antouka pèp ayisyen ou kapab konprann, Problème peyi a anpil. Byen vini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Aprè plizyè jou ebyen bal tap pete sou bèlèr kèt. Bèlè tèlman yon bèl non pèp ayisyen bèl èr oh my God waww imajine w non sa konprann non sa sa vle di jan l ekri a se sa l ye menm waww. Bel air. Mwen kapab di son kote ou debake epi tu respires bel katye, ti zwazo. Waww. Malerezman mo yo pèdi sans yo nan peyi sila. Depi plizyè jou ebyen gang tap batay nan zòn sa a, aprè yon gwo reyinyon lapolis te fin fè sou lidèchip direktè jeneral lapolis la, ebyen mèdam matmwazèl se mèsye map fè ou konnen Divès patwouy miltipliye nan zòn sila a. E Bèlè, ki se yon katye popilè, yon zòn nan metwopolitèn nan, kote gen anpil bandi ki antoure l. Ebyen lapolis fè konnen malgre mègre mwayen l men, lès mwa poze yn kestyon, kisa k anpeche lapolis gen gwo mwayen? Hum! Lè dirijan, chèf polis la. Kòm lapolis toujou gen mèg bwa. Ki sa k anpeche lapolis gen gwo mwayen tandiske nou nan espas 9 mwa n achte kay 7, 8, 1 milyon de dola, n ap konstwi gwo bilding. Ki sa k anpeche lapolis gen mwayen? Ki sa k anpeche lapolis gra kòm lapolis toujou mègre? Ki sa k anpeche l gra? Hum? Sak anpeche la police gen gro mwayen? Sak anpechel gen gro mwayen e nou k dirijan e nou k leta e nou k touye e nou k ranplase e nou k rache e nou k plante la police se lè mègre mwayen sispann di pèp la betiz sa lè pou lajan separe pou nal touye prezidan nou separel Kisa? Ap demantle. Ou mèg wap demantle? Ou fè feblès wap demantle? Ki kote sa? Enben mo yo menm yo pa gen sans yo la pawòl pa gen pisans. Lè mèg mwen epi m pral demantle gang. Bon deja nou fèb. E ou k di l wi. Ak bouch ou ou di l avèk lè mèg. M pa janm tande yon bandi ap plenyen l pa gen bal. Jamè. Bandi nan peyi Dayiti m pa janm tande kote l ap plenyen l pa gen bal. Men lapolis toujou mèg lapolis pa janm gen bal. Mande m sa k anpeche lapolis gen bal? Je ne sais pas. Avek lè mè gwo mwayen ou pral denonse bon nan tèt ou deja metew enferyè pa rapò avek bandi a koman ou pral fè demantel wi yap demantle fwaye gang tòsèl ah ala traka papa tabar pènye sou kontwòl vitelòm kanaranjè epi latibonit kokorat san ras mwayen ras humm mta di nou wi. Avèk tout respè m gen pou le peyi, pou la patri, m ap kwaze avè nou kanmenm pou m di nou sa m ap di nou an a de. Ay nou pase popilasyon an nan betiz twòp. Epi lapolis fè videyo pou l montre w avèk lè mègre mwayen sa l kapab fè. Oh my God! Lapolis tounen touris. Lapolis tounen jij de pè. Eeeeee! Frè e sè byeneme gade videyo sa! Lapolis e sè mègre mwayen men ni wi. Se ti cha kap vini aahh Se ti kanpe Se filme La polis tounen Jij de pè nan fè konsta E konsta la polis ap fè la E pa operasyon sa se konsta la polis ap fè Gen diferans ant operasyon ak konsta Ou t konpran Ay lè mègre mwayen de la polis pèp ayisyen cha Adewè sa san lò pran imaj la Drone lè mègre mwayen de la polis. Ah ala traka pou lave kay danw nan peyi sa, yap pase moun nan betiz. Ou gen dwòn pou voye yon lè pou kontwole epi pou fè videyo epi nou pa ka fè operasyon avèk lè mèg mwayen. Ti konsta kap fèt wi. Ah ah lapolis e sè mèg mwayen. Ala traka pou lave kay te. Ala kote moun yo ranse mesye se nan peyi dayiti. Antouka ann kite sa la poul pa fè zen tande nou gon lapolis e se megro mwayen priye pou lapolis chèche manje bay lapolis poul ka gra pèp ayisyen ayide li deja gen megro mwayen pa panse li pral kase tèt li li fè feblès deja li pral nan touye gang pou nou retire sa nan may nou medam matmwazèl se mesye byenvini nan ayiti peyi spesyal m resi konprann pwovèb kreyòl ki di, kabrit tomazo menm bri menm plimaj. Aha, m resi konprann kabrit tomazo menm bri menm plimay la. A lè m tonbe sou imaj sa. A lè piti kabrit de tomazo. A non non non non. Eh, nou premye minis. Oh my God. Ils sont cute men jout ansanm avèk lafontanm espre nou fè kote yo jwenn soulye sa menm e sak rele menm plim menm plimay la pèp ayisyen lè e menm kote men jan nen soulye a fè plat konsa pyè yo genlè pa fin rive devan desen an pa fin parèt konpè lamòt menm parèt an bout tòg bout tenis li pat problèm. non, ti wèl la ka voye mòtye nan mi wi, imajine w jwenn soulye mesye sa yo wap konstwi, wap konstwi yon bon peyi eeyy a la traka pou lave kay tè nan peyi sila, antouka janm toujou renmen di l Ayiti diktature lapèl dè zanti Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki viv ravè ra ki mourra kaka ra. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kitew nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab protejew baw lavi ak la sante bonjour bonswa tout moun non pam se fouco e nap kwaze nan lòt video orevwa a la prochèn bizou bizou an nò.